Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le samdi 7 janvye 2023, deja trè bon wikèn an nòtre konpanyi, menm si m pa santi m trò byen, men mwen oblije la pou kapab pote emisyon sa ba ou, paske ba moral. Se preske a zero. E pi m santi bon se kòm si gon la fyèv kal chita nan senti mwen. M anvi gripe patati patata. Men nou oblije la pou n kapab pote emisyon ba ou. Paske m te toujou di nou ke se lè mwen menm mwen nan sèkèy. Ebyen nou pap tande RL prod ankò. Gen yon nouvèl ki vin jwenn mwen konsènan la Repiblik Dominikèn. Koute sa. M ap di yon gran bonswa avèk tout moun ki sou fowòm nan. tout medya, tout òganizasyon ki di yo se òganizasyon dwa imen, non pa m se Maître Jocelin Caritien, avoka e nòmalyen, jounalis, e bagay la k ap pase la a, Nou menm ki nan medya, nou menm ki nan òganizasyon dwa imen nasyonal ou entènasyonal, fòk nou leve vwa nou byen wo paske si n pa pran bonè, sa k te rive Ayisyen frè nou yo an 1937 alepòk Trujillo, alepòk Stenio Vincent, sa k ap pase a l ap pi grav ke aksyon sa. Paske Nèg yo pran yon lòt dimansyon nan kesyon Ayisyen an Repiblik Dominikèn. Abinader pran yon lòt dimansyon avèk kesyon lapolis e imigrasyon. E selon ankèt pa m mwen genyen, mwen mennen, e moun pa m mwen genyen an Repiblik Dominikèn k ap fè, k ap ban m enfòmasyon, nèg yo itilize yon estrateji kounye a la. Pa gen afè kòmsi depòte Ayisyen paske a chak fwa yo depòte Ayisyen, Gen video yo t fèt, entènasyonal la te fè presyon sou Abinadel. Kounya kisa yo fè? Pou yo ka fè ayisyen an vin lakay li oubyen kòmsi pou yo elimine ayisyen, yo vin ak yon nouvo sistèm rasis, se ale nan batey yo kote gen kann moun ki ka koupe kann yo leswa, yo tiye moun yo pa pil, pa pakèt epi yo antere yo. Yo antere yo epi moun moun e moun paka soti deyò pou ta menm fè sa pase. Pase majorite moun ki nan batey yo se de moun ki pa twò, ki pa, ki pa twò edike. Se yon seri de moun, le swa depi yo bare avèk yo, yo bare avèk moun sa yo, oubyen yo antre lakay yo, yo kouri se tou tire yo. Tire yo, gen moun ki paran yo, yo pran y al avè yo, paran yo panse se Ayiti yo voye yo, poutan moun sa yo gentan tiye yo, yo fouye tou yo mete yo. Gon ansanm de timoun. Yo pran manman yo pran papa yo pou yo panse papa yo se an ayiti oubyen manman yo se an ayiti yo vin lage yo oubyen se nan prizon yo ye epi moun sa yo se tiye yo tiye yo gon ansanm de moun ki pa gen kontwòl fanmi yo gon ansanm de moun ki pa gen kontwòl e pitit yo paske yo vini imigrasyon lapolis dominiken vini leswa yo pran yo sa ki kouri yo kouri dèyè yo met kanna biskad pou yo anba chankann yo rache yo yo tiye yo fouye tou mete yo si leta ayisyen Otorite ayisyèn yo, mwen mande pou nou, omwen pou nou leve vwa nou pou nou kapab di yon mo pou ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn. Nou wè sa k te pase an 1937 la, alepòk Trujillo, sa pi mal paske mesye itilize yon lòt estrateji paske yo di gen twòp je k ap gade. Kounye a se yon estrateji nan nuit li ye. Se yon estrateji kraze kay, se yon estrateji mache dan batey, pran ayisyen k ap koupe kann, k ap travay nan jaden e tiye yo, tou antere yo, pa menm kite yo pran yo. Depi moun nan ayisyen an kouri, yo fizye l yo pran l met nan machin yo tou al avè l. Sa vle di m gen anviwon nepòt 60 moun ki ekri m an Repiblik Dominikèn antanke moun, antanke ayisyen konsekan, antanke nèg k ap, ki renmen peyi l. Mwen, mwen rekeyi yon ansanm de enfòmasyon nan men ayisyen sa yo ki ekri m, ki ap di m men sa k ap pase an Repiblik Dominikèn paske yo pa gen moun pou yo rele, yo pa gen, yo pa gen sen pou yo rele. Nou menm ki sou fowòm sa a, silvouplè ann fè mesaj sa a pase sou tout gwoup pou l rive nan bouch, pou l rive nan zòrèy Ariel Henry. Pou Ariel Henry o mwen kapab fè fè di yon mo pou ayisyen sa yo kap viv an repiblik dominikèn paske bagay la grav wè bagay ki te pase an 1937 la sa a pi rèd lap pi rèd paske nivo rasism mesye Abinader la rive twò lwen paske se ekstèmine yo bezwen ekstèmine tout ayisyen ki an repiblik dominikèn pa gen kesyon depòtasyon ankò depòtasyon wè kap fèt yo la se bay teyat kap fèt sa kap pase a li Se 80 pousan li. Sa nou wè nan wè rezo sosyo se 20 pousan li. Sa kap pase anba nan bati, sa kap pase anndan nan nan nan nan anba chan kann an Repiblik Dominikèn, anndan jaden, li pi rèd, sa kap pase nan raje li pi rèd ke sa nou wè yo. Mesye ann fè vwa, ann fè vwa, ann fè yon sèl vwa pou n zòrèy, pou pawòl sa, mesaj sa ka rive nan bouch nan nan oubyen nan zòrèy e e e otorite ayisyèn yo pou yo di yon mo. Paske nou pa kapab ankò, nou pa kapab paske Ayisyen yo fin ap mouri. Se chak jou moun ap ekri, moun ap di m pou m fè mesaj pase nan radyo pou yo, mwen m m oblije fè l pou m pase sou tout gwoup sa, sou tout gwoup ki genyen, sou tout gwoup whatsapp ki genyen, sou Facebook, sou tout moun ki kapab fè fè mesaj sa pase pou kapab omwen sove Ayisyen frè nou ki an Repiblik Dominikèn. Fè mesaj la pase mwen silvouplè. Eske on nèg tankou Luis Abinader misye tap antre nan yon lojik pou fon bagay konsa? Bon, m konnen moun sa yo, yo trè mechan, yo pa renmen ayisyen, sa kapab rive ke ebyen otorite yo antre nan lojik sila. Men mwen menm m pa pral kouri di ke se sa ki ap fèt an Repiblik Dominikèn paske tande byen, gen bagay nou pat konnen. Eske n konnen sèten fwa lè yo pran ayisyen yo yap depòte yo, yo konn bay okouran? Yo bat yo? Yo fè yo pase mizè. Gen yon pakèt detay nou konnen. Men gen yon pakèt lòt tou nou menm nou pa rive konnen. Donk se pou m di nou ke gen anpil dominiken ki bon moun. Men konsa tou gen anpil dominiken, ba sitou otorite yo anpil nan yo se move je. Genyen yon trè bòn nouvèl. Men m pa ta swete ke pou moun konprann nouvèl la se konsa konsa yo kapab pote boure ale nan peyi Etazini. Paske depi yèswa fò m di nou ke Stati moun yo, anpil ti jèn nan peyi Dayiti, ebyen, ah, se peyi Etazini nèt. Nèg yo di w 31 desanm 2023, konbyen Ayisyen ki rete? 52 sèlman nan peyi Dayiti. Li t ap twò fasil mezanmi pou tout Ayisyen te kapab leve yon bon maten, pou ale nan peyi Etats-Unis Premièrement, il y a qui a fait des commentaires pour dire que, ben, écoutez, la décision prise par les autorités américaines, c'est dans la perspective pour capable faciliter organisation élection dans le pays d'Haïti, de manière à ce que pour tout le monde capable lier Ariel, 2023, année électorale, préparatif, on oublie ce monsieur-là, le premier ministre, et puis cap vers les élections 2024, un nouveau président, Ariel Henry ki te sa. Men, pa ke sa, paske otorite amerikèn yo, enben m panse ke yo pran bon ti mezi la pou kapab soulaje sila yo ki nan Meksik. E yon mannyè tou pou di yo, ey, stop! E pa vini, pa kontinye vini nan fòmil sila, paske y a un notre formule nou mete an aplikasyon, si w pase pa fòmil sila, l ap pi bon pou ou. Les clés du permis temporaire pour les migrants de Cuba, du Nicaragua et d'Haïti. Tande byen. Lèzetazini kòmanse a pati vandredi pou li aksepte demand viza Kiba, Nikaragwa, peyi Dayiti ki kapab benefisye yon pwogram imanitè ki deja ap ede Venezyelyen ak Ikrenyen yo e ki pèmèt yo antre nan peyi sila avèk yon pèmi de sejou de dezan. Lèzetazini li ap. aksepte 30 mil migran nan 3 peyi sa yo ki ranpli kondisyon sa yo, sa nou pral di la, chak mwa. Tout kandida dwe genyen yon sponsò nan peyi Etazini ki angaje li pou bay soutyen finansye pandan sejou moun sa a pou 2 lane. Tande byen, fòk ou gen yon moun nan peyi Etazini e si l ta yon Ameriken, li t ap pi bon pou ou toujou. Men si se yon moun ki. gen anpil tan nan peyi a, se byen. Donk fòk li kapab aplike pou ou e fò l kapab di l ap bay kòb pou ou, paske tous les candidats doivent avoir un sponsor aux États-Unis qui s'engage à fournir un soutien financier pendant leur séjour de deux ans. Sponsor yo dwe yon sitwayen ameriken, rezidan. pèmanan. Imigre pwoteje avèk stati de pwoteksyon tanporè ou azile, ki montre yo kapab resevwa oubyen kenbe epi soutni benefisyè sila pandan sejou li nan peyi a nan kad pwogram sila. Moun ki lòtbò yo. li ka citizen, li ka azile, depi se yon moun ki gen tan lòt bò a, yon moun ki gen kote pou l rete ka resevwa w, ki kab peye pou ou, ebyen ou kapab just kontakte l. Eyy papa! Moun ki nan peyi Etazini, yo pral jwenn bon ti salitasyon, bonjou, kòman sa va? Eske w byen leve? Eske ta manje? Tout è byen? Ben ekout, se kounye a w pral wè kote nèg jènjan nan peyi Dayiti paske ben, pral kòmanse gen ti djètleman ki ap kontwaye de fanm ki petèt nan aj avanse nan peyi Etazini paske ben se la a yo kapab jwenn chans yo, paske la a ou kapab ale pli rapid. E se la a tou, dyaspora yo ki lotbò a, ki yo menm gen anpil limena nan peyi Dayiti ki fò souvan ap di ben cheri tu me manques, tu me manques, ebyen se la a n pral wè si dyaspora sa yo gen bonjan volonte. Parce que tu me manques, ne va pas qu'arrêter pour un an, deux ans. Là, on vous offre la possibilité de dire ou bien de faire quelque chose pour la personne à qui tu dis « tu me manques, tu me manques chaque jour ». Ben, évitez de dire ça. Ben, passons à l'action pour l'instant. Sponsor la il assurer que que bénéficiaires là un un logement sûr et adéquat. adekwa. tout capable d'aider bénéficiaires là à remplir rempli nécessaires nécessaires tant autorisation d'emploi, Carte de Sécurité Sociale ak sèvis li ta dwe anboche a. Sponsor la li dwe asire ke benefisyè la genyen swen medikal pandan 2 zan, ede li jwenn yon travay epi pèmèt li jwenn edikasyon tankou aprantisaj anglè Minè yo nan kad pwogram sila a dwe ale lekòl. Humm tèt chaje! Gen yon sponsò ki dwe soutni plis yon benefisyè, pa egzanp pou diferan manm yon gwoup familyal. Men li dwe soumèt yon demand distenk pou chak benefisyè. menm si se ta yon timoun ki ta yon benefisyè prensipal. Toutfwa, plizyè sponsò kapab mete ansanm pou soutni, li t ap pi bon toujou, yon kandida. Men, yo dwe esplike ak gouvènman an poukisa yo vle pataje responsabilite sila. Kapasite patizan sa yo pou soutni yon benefisyè kapab evalye kolektivman, sètadi an ekip, dapre Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon, uscis. Gouvènman an. Li rekòmande ak kandida yo pou kapab ale vè òganizasyon tankou Welcome US ak Community Sponsorship pou kapab jwenn konsèy sou pwosesis la. Se kounye a wi m pral wè si gen moun ki renmen RL Prod. Hein wi paske nou renmen m anpil nan nou Etazini. Anpil nan nou di bon ekoute se tip la pa la pèn pou li ap rete nan peyi dayiti anba je bandi anba je pil e san ginen sa yo ben on va fè yn ekip nespa on va aplike pou rl bon brèf tout kandida dwe gen yon paspò valid ok yo dwe tou Pase egzamen byometrik ak byografik, ki gen awè ak sekirite nasyonal, sekirite piblik. Demand lan kapab fèt depi peyi orijin ni obyen Meksik. Demandè lan li pa bezwen al nan fwontyè la. Se sa m tap di nou. Joe Biden aplike yon politik pou anpeche moun ale nan fwontyè lan. Premyè etap pwosesis lan, li gen awè ak sponsò ki baze nan peyi Etazini ki depoze yon fòmilè 1 1344, Yon demand an liy de soutyen ak yon deklarasyon de soutyen finansye pa bò kote uscis pou chak benefisyè k ap chache soutni, ikonpri timoun yo. Gouvèneman ameriken ap egzamine par la suit enfòmasyon sou sa patizan yo bay nan fòmilè. 1334 la pou kapab asire li ke li an mezi pou kapab soutni finansyèman benefisyè yo ki aksepte antre nan lojik sila. Gouvèneman ameriken an li aktive aplikasyon mobil CBP One apre li fin konfime pa bò kote uscis enfòmasyon ak elijibilite benefisyè lan. Moun sa a ap aksede ak sèvis sila pou kapab konplete pwosedire lan. Pa entèmedyè CBP One, demandè lan l ap resevwa yon otorizasyon pou vwayaje ki ap valab pandan 90 jou. Ajan Ofis Dwàn ak Pwoteksyon Fwontyè, CBP, nan yon pò antre ap enspekte oubyen egzamine an tout diskresyon dosye yo ka pa ka. Venezyelyen, Ayisyen, Kiben oubyen Nikaragweyen ki antre nan peyi Etazini, o Meksik oubyen Panama san otorizasyon apati 5 janvye 2023 p ap elijib ak pwosesis sila, ikonpri timoun ki pa akonpanye nan 4 peyi sa yo. Uscis li menm fè avètisman sa e alète demandè yo pou pa soumèt enfòmasyon kontrè paske. sa kapab gen enpak oubyen sa kapab gen awè ak eskwokri. Eske nou konprann? Etazini pral ekspilse sila yo ki pa respekte pwosesis lan lè l ap itilize tit 42 ki ap pèmèt pou ekspilse moun sa yo prese prese nan fwontyè lan pou rezon sanitè. Mèsi Biden. Rien à dire. Bon, nou tande detay yo. Si nou pa fin twò konprann, petèt nou kapab rele. ya ba nou plis eksplikasyon. Epi si nou gon pwòch nou nan peyi Etazini, li kapab di nou plis a pwopo de sa, e l kapab aplike pou nou tou. Brèf, donk, nou menm ki Etazini, ki toujou ap di moun yo, mezanmi, hum, sa fè m mal pou jan n ap viv nan peyi Dayiti, bagay yo rèd, mwen poko ka fè anyen pou nou, ben, moman an vini kounye a pou kapab pase alaksyon. M ap fèmen avèk dosye sila. Jounen vandredi 6 janvye 2023 a, plizyè moun tonbe anba bal nèg ak zam an sivil nan lokalite Rat Pwa ki twouve l tou kole mache Micho, dizyèm seksyon kominal Zoranje, komin Kwadèboukè. Plizyè peyizan mouri anba bal. Nan yon sèl fanmi gen 2 gran paran nan menm fanmi ki mouri. Hum tèt chaje. Yon lòt bò nan zòn Gravèl Kanaran 3, zòn lopital Madan Mateli enfòmasyon ki rive jwenn nou ta gen 2 moun ki mouri nan gwo kouri ki te anrejistre nan zòn 2 zè 10 nan aprè midi 6 janvye a nan zòn Gravèl Kanaran 3, zòn Wonpwen, kòz kouri, gen moun ki pran chòk nan pye, nan bra, nan blòk mache Seradòt ak wonpwen Bon Repo a, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou. Ekoute byen, konsènan atak ki fèt sou blòk Kamicho a, Nou te okouran e nou te ba w enfòmasyon sou dosye sila. Paske Kamicho Kamichèl gon sèten de Loudi ki li menm gen yon pafèt lyezon avèk mesye Kanaran yo. E se poutèt rezon sila paske te gon premye pwote boure nèg Loudi yo te fè ebyen anlè a la tou pre blòk Lakoup. Se te o mwa de Novanbre je kwa. Ebyen nèg yo rache bèt, yo koupe pye bannann, yo blaze peyizan yo. Ebyen yo te fon dezyèm pote boure nan mwa janvye a byen si ebyen yo te jwenn paske popilasyon an avek kelke òm ame ki yo menm ap kanpe batay pou zòn yo yo te koupe tèt yon sitwayen ki rele wawa ebyen yè ebyen se moun lakou ki al fon pote boure sou loudi m pa bezwen di nou se la Lòbèy fèt. Rete branche chanèl nou renmen anpil lan nap tounen tou talè poun kapab pote ba ou plis enfòmasyon paske pa bliye enfo se 24 sur 24 sou chanèl sila mèsi la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.